Ese yon pwoblèm frape la. Sa se vre tande. Sekirite kache. Kache la pwoblèm frape la. Ramase frape la. Vwala ti yo pèpè. Sechrès radieu. La pli pa tonbe ditou. Pa gen dlo. Pa gen tiyo do. Men bel mango nap achte wi. Men wi nap achte. Wout bloke. Nou pa ka ale achte. An deyo. Wout bloke. Vin vann machann. Vin vann machann. Moun wè yon boy a hala. Moun a la fil endyèn. Al chèche dlo, al chèche dlo, fè vit. Mwen wè yon boura a, yon ti gaz kap vann, ale fi. Mezanmi. Mwen pa bouke pran li. Pa bouke kouri. An nou rale yon bak. Si nan prale bak. An nou rale yon bon bak. An nou peze. An nou peze pui nou. Kesyon pou pwòpte. Pwòpte. Pwòpte vil la. Li bwa nou yo pa koupe yo. Li san rezon. Li bwa nou yo. Jete yon pye yon po mango avèk jete yon boutèy plastik lan dlo kap sot lan mòn Petyonvil kap pase Dèlma 200, kiyès ki pi mal? Krik krak, kiyès ki pi mal? Jete boutèy plastik la pi mal. Koupe boutèy plastik. Mete yon tè ladan, mete kèk pye pwa plante. Jere fatra nou yo. Jere fatra nou yo. Jere fatra nou yo. Se sa nou bezwen. Se sa nou manke. Fatra nou yo a bouche twou yo. Pou pa gen kanalizasyon. Fè pepinyè pou plant yo. Fè kado pepinyè yo. Fè machann yo kado pepinye yo. Vin nan bay lòt, fè kado. Plante mache plante. Nan po plastik yo. Nan po boutèy plastik plante, plante, plante, plante. Fè kado plan yo. Fè kado plan yo.